Danje pou Izo Vilaj de Dye paske Krisla chèf gang kap dirije nan ti bwa a mete pye l atè. E ti papiyon yon ti jèn ki genyen 15 an dènyèman ki te nan yon videyo kote chèf gang kap dirije kwadèboukè a map pale de Lamò 100 jou tap fè sikilasyon ebyen ti jèn sa te di se bandi ki polisye. Eske misye mouri vreman? Antouka rete la nan emisyon an plis detay ap vini. Yon lòt kote nou genyen nan depatman Nòdwès. Kisa bagay la ye? Eske lapolis rive mete men sou yon lòt bato ki chaje avèk minisyon oubyen se pa sa se yon lòt bagay? Ebyen rete la tout detay ap vini nan emisyon sila. Nou kontan genyen w kòm fidèl telespektatè nou, nou rele Odit, misyon nou se fòme w, enfòme w avèk divèti w. Bonjou si se nan maten, bonswa si se nan aprèmidi wap swiv medya sila. Nou kontan genyen w kòm fidèl telespektatè nou. Mèsi avèw ki abòne deja, mèsi avèw ki potko abòne men ki pral fè sa kounya. Ann fèl ansanm. Abòne, kòmante, like, pataje, mande yon fanmi, yon zanmi, yon kòj, yon zanmitay, yon kòlèg fè menm bagay avèw ki se abòne, kòmante, like, pataje chak videyo nou pote yon mannyè pou plis moun kapab dekouvri medya a mèdam mèsye. Nou toujou tire yon kont oubyen yon devinèt oubyen yon kesyon nan chak emisyon nou pote. Moun ki genyen an. Se moun ki reponn kesyon an men ki pataje video a sou plis gwoup sou Facebook. Ebyen kesyon nap poze jounen jodi a la se, Ayisyen gen 2 bagay yo kouri pou li. Se katouch oubyen bal avèk yon lòt bagay banm non l. Dessanmes pas kòmantè a reponn kesyon sa a Ayisyen genyen 2 bagay yo kouri pou yo ebyen se bal avèk yon lòt bagay ebyen desann nan kòmantè a reponn kesyon an pataje video sa nan plizyè gwoup sou Facebook yon mannyè pou kapab ogmante chans pou se gayan nan video sila slogan an klè yon bourik ki chaje tankou legba pa gentan pou kanpe nan wout pou bay blag sinon dol ap foule rapid djakout nou plen chaje tankou lapoloy. Nou vin vide djakout nou atè pou nou vire do nou nale. Yo rele nou odit. Misyon nou se fòme w, enfòme w avèk divèti w. Nou genyen Tizo, Tizo anpil moun konn Tizo hein. Anpil moun abitye tande non sa, ni Obama tou. Ebyen Tizo, alyas pye poul, se ansyen sòlda chèf gang Obama ki palaswit t ap vin sòlda kòlèg k ap dirije. Yon pati nan Kwadèboukè, bon m di yon pati nan Kwadèboukè paske Kwadèboukè a nou konnen l divize an plizyè blòk. Yon pati nan Kwadèboukè a l ap dirije pa mesye chen mechan yo. Yon pati ap dirije pa Lanmò San Jou. Men yon lòt pati tou ap dirije pa Kòlèg. E san n pa bliye, genyen yon espas tou pre oubyen kole kole avèk Kwadèboukè ke ou genyen yon chèf gang ki rele Vitelòm ap dirije. Sa vle di, li ka toujou fon kout pye oubyen yon piwèt nan komin nan Kwadèboukè epi leve moun ale avèk yo. Ebyen fò m di w, chèf gang sa k rele Tizo alyas Pyepoul la, ebyen misye anba kòd nan moman n ap pale a la. Yon lòt kote nan Nòdwès, yè te gen gwo panik paske anpil moun di ey sa k ap pase konsa? Ou kwè pou Nòdwès ta vin tounen Matisan la? Ou kwè pou Nòdwès ta vin tounen Senmak la? M di Senmak, se pa paske Senmak pa bon non, men se paske pò Senmak la te konn gen anpil vagabondaj ki te konn fèt ladan l paske avanyè yo jwenn anviwon 120 mil katouch nan JJ Shipping Line ki se yon bato Ki fè Florid avèk Pòdepè. Ebyen, fò m di nou, avyè swa ankò, yo jwenn yon ti bis k ap kite Pòdepè direksyon Pòtoprens avèk 25 mil katouch. Epi yè la ankò, pou ta vin genyen yon bato pou yo ta sezi avèk prè de 125 mil katouch. Mezanmi, bagay la t ap bay anpil pwoblèm. Sa te kòmanse panike anpil moun. Kisa nou fè? Nou menm, nou plase kontak nou. Men kisa bagay la ye. Ebyen, lè jij de pè Paul Blanc tande sa, li kouri ale. Li jwenn yon gwo bwat, ebyen nan gwo bwat sa a gen rad genyen 3 lòt ti bwat. Ebyen lè l ouvri ti bwat sa yo, ebyen chak ti bwat te genyen 50 katouch. Sa vle di 50 minisyon, 50 bal. Epi avèk 2 chajè, ebyen chajè sa yo, yo chak pran, non yonn pran 10, lòt la pran 15 katouch. Ebyen se de sa kil saji, epi se pou yon ougan ki genyen yon zam ki legal. Kounye a kesyon ou gen dwa poze tèt ou, menm sil ta gon zam ki legal, èske se pa nan men lapolis li ta dwe achte katouch, èske l gen otorizasyon poul achte katouch? de ui etazini epi pou vin itilize an ayiti aloske se lèl fèl konsa dcpj leta ayisyen pap gen kontwòl misye ebyen ka toujou gen yon lwa ki ekri men kijan yon moun ki gen yon zam ki legal ebyen kapab achte katouch. Ebyen, nan moman m ap pale avè w la la, misye an gad a vi nan depatman Nòdwès, vil Pòdepè, peyi Dayiti. Se de sa kil saji, pa koute moun k ap di w yo pran yon lòt bato Pòdepè ki abò l yo jwenn 125 mil katouch. Se entòks. Se pa vre ditou. Retire sa nan tèt ou se sak fè mwen toujou ankouraje nou abòne kòmante layke pataje chak video nou pote yon mannyè pou nou ka kontinye demanti fos enfòmasyon ke moun ap veyikile yon mannyè tou lè w tande yon rimè lè yo baw yon manti ebyen pouw vin konn verite a yon sèl mwayen ou kapab fè sa se abòne bon nou pral touche pwen izo a wi men Ou fè sa deja zanmanm, eske ou sipòte medya? Si w poko fè sa, fè sa kounye a. Desann pi ba videyo sa, w ap wè yon kote ki make sponsorize. Klike sou li. Epi sponsorize nou. Si son lòt fason ou bezwen fè sa, desann pi ba toujou. Gade bò kòmantè a, w ap wè senbòl yon etwal ki make anvwaye. Klike sou li. Voye etwal pou nou. Ou ka fè sa sou Facebook ble a. Ansyen Facebook la. Sa vle di Facebook Lite lan ou pa ka fè sa sou li. Ou pap wè ni bouton k make sponsorize a. Ou pap wè ni senbòl etwal la tou. Ebyen pou kapab fè sa monte sou ansyèn vèsyon Facebook la. Facebook ble a epi fè sa. Nou genyen gwo konba. antre gang a gang nan Pòtoprens. Men fò m di nou, depi samdi a, genyen je pèp ak je nèf k ap twoke kòn yo. Ebyen, gwo konba nan Site Solèy ki pote ale avèk vi plizyè moun. Ebyen, nan moman an, fò m di w, je nèf chanje strateji. Paske, si gen yon gwo alye ke Ti Gabriyèl nan Site Solèy genyen, li rele Izo. Yon lòt gwo alye ke yo genyen ki se 400 mawozo. Yo gon lòt alye tou ki pa piti wi ki se Belè. Men fò ou konnen Belè pa gen anpil sòlda. Lè Belè ap goumen avèk mesye Delmasis yo, ebyen gen anpil Ajanten k vin ede Belè. Paske Belè yo pwisan men yo pa gen anpil sòlda. Alò, lè Ti Gabriel ap goumen, Belè pa ka lanse l tèlman paske li gen yon Dèlma se sa nenpòt lè la ka pote boure sou li. Konnya, Ti Gabriel plis mize sou 400 Mawozo avèk Izo. Tande byen mezanmi, se enfòmasyon n ap ba w. Ebyen, li pa twò fasil pou mesye 400 Mawozo yo yo menm pote boure nan Site Solèy. Paske ou konnen kote Ti Gabriel ye a, pou yon moun pote boure, Vin ede l, fòk se sou lamè k ap pi fasil pou ou. Paske ti Gabriel li menm li antoure avèk sòlda Jenèf e y ap met bal pou li. Genlè menm Leta Ayiti ap goumen ak ti Gabriel tou paske mesye Jenèf yo gen bako lodè, yo kòmanse ap kraze kay nan Bwouklin kote yo jwenn li. E l se peke bako lodè sa se bako lodè, hum, Leta Ayisyen, tèt chaj. Ebyen, fò m di w, li vin difisil pou mesye 400 mawozo yo al ede Ti Gabriyèl. A chak fwa nèg yo kwense Ti Gabriyèl ba l bal, ebyen yon nan alye k toujou pote boure vin ede l, li rele Izo, paske Izo li menm li ka pran lame a. Ebyen, fò m di w, nèg yo, nèg Jenèf yo, ou konn nèg sa yo gen anpil may, yo gen anpil taktik. Ebyen nèg yo ap depoze pyon, deplase pyon, plase pyon. Ebyen nèg yo vin wè yon mwayen pou yo Anpeche izo al ede ti Gabriel se li atake izo yo menm tou ebyen fòm diw genyen dwòl genyen krisla ki se 2 frè kap dirije gang ki rele ti bwa a ebyen 2 nèg sa yo pote boure nan matisan anpil kout bal chante yè. Anpil kout bal ebyen misyon an se kenbe izo kenbe izo la nan goumen pou izo pa voye solda al ede ti Gabriel nan site solèy pandan lot manb G9 ki nan site solèy yo menm ap atake ti Gabriel. Fòm diw selon tout enfòmasyon ta sanble mesye ti bwa yo deja pran matisan 4 Eee nan men izo. Tèt chaje. Si tout bon vre yo pran Mati 104, pral gen anpil goumen wi mesye, paske gran ravin avèg, vilaj de Dye pap kite sa pase konsa non. Na sonje nou emisyon m te fè m te di manman pitit mare vant bare anwo bare anba, humm, pral gen pwoblèm, ebyen se de sa yo m tap pale. Mati fin fè deklarasyon an nan maten, sa w tande a, m fè m kwè m te fè l trè trè trè trè to nan samdi, sa w tande a, Jenèv je pèp kòmanse goumen. Pou rive jodi a la a, humm, goumen tout kote. Ezanyi tèt chèch. Antouka genyen ti papiyon, yon ti jèn 15 an ki soti Site Solèy ki ta bat kò l, oubyen k ap bat kò l nan Kwadèboukè, ebyen anpil rimè di misye mouri. Ebyen nan moman n ap pale a la a, nou genyen ajan nou, nou genyen disip nou atè a k ap chèche enfòmasyon. Rete konekte avèk Otite, Nenpòt sa k gen kòm evolisyon, n ap fè w konnen, paske n al chèche konnen èske ti gab, ti papiyon padon, ki te di se bandi ki chèf, se bandi ki polisye, ebyen nan videyo kote Lamò 100 jou t ap fè sikilasyon an, ebyen nou gen moun atè a k ap chèche konnen de kwa k il saji. Èske misye mouri? Èske misye pran ak katouch? Èske misye pa gen anyen? Rete la! Abòne, kòmante, layike, pataje, mande yon fanmi, yon zanmi, yon pwòch, yon kamarad, yon kòlèg. fè menm bagay avèw. Nan kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon. Akuna Matata.